Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. 2 bandi sou moto touye maten dimanch lan yon sitwayen ak 7 bal nan Dèlma 65, li te anviwon 9 è kote aksyon sa pase nan koub lè ou pral karitas la, abitan nan zòn nan lanse yon SOS pou pnh. Anbilans epi jij de pè kapab vin fè konsta yon mannyè pou kapab leve kadav la sou wout sila a. Tèt chaje. Kòmandan an chèf polis nasyonal la Frantz Elbé mete pye l atè a an granmoun. Ba wi! Vizit DG Frantz Elbé nan sou komisarya Pòtay Leyogàn. Direktè jeneral AI pnh la Frantz Elbé efektye yon vizit nan sou komisarya Pòtay Leyogàn samdi 13 me 2023 a. An plèn operasyon nan nivo Vilaj de Dye, kòmandan an chèf pnh la, Frantz Elbé, sezi okazyon an non sèlman pou felisite vayan polisye yo pou dinamis yo ak pwofesyonalism yo sa li konstate nan kad batay kont gang ame men tou pou motive yo davantaj. N ap raple, sou komisarya Pòtay Leyogàn te resamman atake pa bandi ame ki fè pati gang 5 segond. Ann tande kòmandan an chèf. pnh la. Ou konnen ke polis la li an mòd operasyon. Donk m ap pase vizite diferan komisarya yo, diferant inite espesyalize yo pou n ankouraje polisye yo nan lit ke y ap mennen. Jounen jodi a la, lapolis la twouve l nan kafou istorik kote ke peyi a, popilasyon an bezwen l plis ke jamè. Donk li enpòtan pou ke nou Ini nou o sen de la polis, wo kòmandman, ti pèsonèl, ou konprann, tout polisye yo an jeneral pou n fè on sèl, pou n bay repons a bandi e pèmèt ke popilasyon an viv nòmalman. Sa tonb byen, sa tonb byen sèt vizit di kòmandan an chèf de la pnh paske lè ou gen twoup ou k ap batay le fèt ke yo wè kapitèn nan souvan douvan je yo ebyen sa kapab motive yo davantaj e fòk nou di ke kowòdinasyon de près ak relasyon piblik lapolis nasyonal atravè seksyon odyo vizyèl alo lapolis prezante bay piblik la deklarasyon kòmandan chèf pnh la Frantz Elbé nan kad operasyon jeneral lapolis ap fè kont tout gang nan peyi a ekoute lapolis di byen kont tout gang sa vle di yap fin pran gang x yo pral pran gang a se pa sa. Polis la kontinye mobilize nan tout kwen peyi a. Nan konba kont bandi, pou pwoteje popilasyon an e ede popilasyon an mennen aktivite l lib e libè. Nan lit sa a, lapolis rive sezi anpil zam ak minisyon, plizyè otaj libere, veyikil ki te vole rekipere. Lapolis rive mete òdètademir plizyè bandi e rezilta sa yo, yo rive fèt gras ak detèminasyon, volonte, espri de sakrifis vanyan polisye nou yo epi ak gwo sipò popilasyon an. Ann kontinye maryaj polis-popilasyon an, maryaj tout sektè anndan vi nasyonal la, lan respè lalwa ak konstitisyon peyi a, pou nou fini nèt ak sitiyasyon ensekirite peyi a. Viv la polis nasyonal dayiti viktwa se pou nou li. Gen yon prezime bandi 400 mawozo ki jwenn arestasyon li nan Sen Rafayèl, Ankaval nan depatman Nò peyi a nome Jimmy Gelin, li gen 32 lane alyas Ti Blan, apreyande par lapolis nasyonal nan Gwasimal, twazyèm seksyon kominal Sen Rafayèl nan sware lendi 8 me 2023 a, daprè Enfòmasyon lapolis dispoze, prezime bandi sila se yon manm òganizasyon kriminèl ki rele 400 Mawozo. Pou kouwè l ye la a, li plase an gadavi annatandan suit jidisyè yo. Rega yo fikse pou kouwè l ye la a sou Vilaj de Dye. Kisa Izo ap fè? Eske Izo pèdi plizyè sòlda? Eske nèg yo ap lage pye yo? Batay la rèd. Batay la rèd, men bal poko fini. Se lapolis ki li menm konnen kòman li pral pote boure nan kad batay sila. Enfòmasyon vini jwenn nou kòmkwa nou menm n ap mete enfo sa o kondisyonèl paske tou sa nou pa verifye, nou pa afirmatif a se pwen la, dizon tou senpleman ke Izo ta pèdi plizyè sòlda. Sa ki rete otantik se lamò de Ti Izo. E Ti Izo li menm li mouri se paske li fin pete bal ansanm avèk lapolis Epi pandan misye antre anndan an, misye ap vide yon dlo sou pye l konsa, epi cha pa son fou l baw bal tèt. Sa vle di lè pou mouri an bòdè, pa gen anyen k ap fè w pa mouri. Ou te mèt fin fon gè ou genyen, epi yon timoun ap nik parèt li voye yon ti wòch sou ou, sa w tande a la a, fyèl ou pete. Mwen genyen yon diskisyon ki angaje la a antre 2 mesye. 2, Eske se 2 chèf de gang? M pa ka di wi men gen youn mwen sètifye ke se yon chèf de gang. Il saji byen de Meyè. Ebyen, gon moun ki di m se pa Meyè non, se ta Bendji men m plis kwè misye se Meyè paske vwa sa nou konnen l byen an tèt kokorat san ras la. Ebyen misye voye yon mesaj, li pale sou dosye Sera Gaziyis lan e li fè yon ti pale tou sou sa k ap pase nan departeman de Lartibonit lan. Apre voice li an ou pral tande yon lot neg kap reponn li men neg sa li menm se nan baz m pral chache baz la pou nou kapenyen an ok li reponn meyè e nap tande meyè avan epi apre nap tande lot toro a. Mwen di bonjou bonswa. Sa depan de lè nou pral tande odyo a sa se jeneral meyè tout moun konn vwa deja. Konsènan yon bagay ki pase nan pakè Gonayiv, ki koz se komisè sila pran yon gwo so. Paske e pa so nèg yo ap pran non, paske depi w ap entegre nan boule kay malere, malerèz, Yon kalte desepsyon, yon kalte so w ap pran nan lavi w. Menm ou menm ou pap wè kisa t fè w pran desepsyon sa ki pran so sa. Men sèl sa m konnen, Williams pat nan gang kokorat san ras. A lepòk, lè Williams te bandi Lestè, Atonyo, yo te gen enspektè jis ki vin komisè kounya. Lè sa nèg yo t ap travay pou jis. Aske Denis Pierre Michel te gen manda pou arete nèg sa yo? Okontrè se jis ki te sere yo. Se jis ki te sere nèg sa yo. Menm yo menm ankò, fò nèg yo te gentan konnen gen nivo jis vin ye kounye a. William pa t ka ret nan prizon. Pandan yo fin lage l kounye a, e pa lè sa pou y ap fè tèt cho, pou y ap rele sesi, pou y ap rele sela, pou y ap rele se lotbò. Nèg yo konn sa yo fè a. Men sèlman m konnen nèg la pat nan baz kokorat san ras. Nèg yo ki konn poukisa yo te arete misye. Men si se pou kokorat san ras, zewo. Nèg yo jis avè RV, nèg yo gen gang yo. Konnya se gang yo, nèg yo bay zam komisarya menm ap bay bal E sa m di w, avèk sa m pa site ki ap sponsorize ok. Mesye bon m di nou yon bagay, tout moun konnen gang nou ye mesye, tout moun konnen Ève, Jis, ki vin komisè kounye a nou gen gang nou k ap travay pou nou mesye, nou konnen trè byen, yo konnen nou trè byen, nou gen gang nou k ap ba nou sekirite. Jis se pi gwo pwoblèm li te gen a Denis Pierre Michel wi. Paske li t ap sere gang wi. Jij Denis Pierre Michel e pi gwo pwoblèm jis te gen avè l. A lepòk mwen konn te an prizon mwen konn tande tout bagay. Paske jis t ap sere gang. Ban m di non mesye, wè nou parèt nou boulon zòn. Enspektè jis fè konnen li menm li pa konn anyen, lapolis pa konn anyen, e odyo a lage. Se moun Lestè, moun de ti Dedin, moun ka penyen, moun ki sot tout kote sa yo ki vin boule kay nan zòn nan, li menm li pa konn anyen. Lapolis pa konn anyen nan bagay sa. Men sèlman m konn sa, enspektè jis Kounya ou se komisè, komisè jis. Ève, nou gen kay, nou gen madanm, nou gen pitit. Se pa kay mwen nou boule, se pa kay nèg a zam nou boule. Se kay yon dal malere, malerèz ki pa ka mete nou deyò nan zòn nan nou boule. Nou konnen, gen eprèv. Kay pa nou an mesye. Nou gen dwa pa gen alimèt ni gaz, sèlman nou wè l leve l pran dife, mesye. Se malere, malerèz k ap koupe bwa chabon nou met nan sa, k ap kase ti wòch nan yon zòn, k ap sekle. Lè gen lado se kay pwojè yo ba yo pou y ap peye dlo, pou y ap peye bòs. Se la nou mete yo. Pou y ap fè manje bay bòs chak jou. Nou mete nan eta sa mesye. Gon yon kay nou nèg yo boule jwanis. Yon dam, dam sa mouri. Kite yon dal timoun. Se yon dam ki te konn vann labapen, mango. Ki konn ap vann bra, achte al chache bra nan mòn. Kounya l vin lage kèk timoun chili, timoun yo fè efò. Ap ede l yo fon kay kole kole bay dam lan kay blòk. Kay la poko menm fini nèg yo boule kay la. Timoun sa yo nan lari. Men komisè jis kòman santi w lè w wè madanm ou pitit ou ap dòmi nan bèl kay epi w met tout malere sa yo gen sanba pyebwa anba prela ap dòmi. RV, Kòman nou santi nou mesye? Epi nap mande pou mwen fè lapè? Nap mande pou m depoze zam? Jis ap mande pou m depoze zam? Komisè jis ap mande m pou m fè lapè? Pandansetan nou gen yon bdal bandi nou ame. Wè konnya lè nou fin fè m depoze zam e pa nou menm kap vini non. E bandi nou ame yo nap voye vin goumen avè m, nap voye mache vin pran ma men. Lap moutrel pa konnen. Jan yo rele lot ti vole sa. Lap moutrel pa konnen wilguens. Sa ki fe 10 ans nan 8 ème année a. Nan lycée a. Ala problem mesye. Mwen lem kenbe yon polisye. Nou wem liberel. A paske m pe neg yo. Jis neg la li menm. Pa panse menm jan ave nou. Neg la gen dwa ap fe job li. M kenbel. Jan nèg la fè ti figil fè tè pwa tè mayi. Li chwazi libere nèg la pou lal lakay li pou lal rejwenn madanm li ak pitit li. Tankou blada ki ka patisipe nan boule kay nan zòn nan. Lèm rele blada poul vin asiste kòman nèg yo boule kay nan zòn nan poul vin vizite. Blada dim lap tounen an poutan blada tout bagay fèt nan figi blada la. Wè blada nan lè lap filme a li pa vle pran polisye yo lè polisye yo kanpe a pil bandi yo li pa vle pran yo. Jounalis blada, radyo lavwadipèp. Mèsi pou ou papa. Ou toujou ap di manman w son malere, malere, papa w son malere, manman w son malerèz. W ap gade gwo krim sa yo k ap fèt devan w, kòman kay ap boule. Epi kote w rete yo, si se kay manman w oubyen kay papa w li ye, ou pa konn ki mizè yo pase pou yo fè l. Epi ou al fè yon emisyon pa denonse sa, ou panse ou pa konnen anyen. Fò te wè kay yo t ap boule yo, kay malerèz yo ye tande blada. Mwen tranpe nan zak sa yo. Nan krim sa yo. Mwen tranpe ladan yo. Atchè mwen menm m pa plenyen pou tèt mwen. Avèk tout sa m fè mwen menm se nan lari a m fè yo. Lè yo di m yo boule afè m, m di yo pa boule afè m, yo boule afè pèp la. Men, e pa tout malere malerèz yo non ki gen afè pèp la nan men yo la. Ok mesi. Konya blada se bay polisye nimewo telefon mwen. Ye la gon polisye ki gon nimewo 42 88 05 21. 42 88 05 21. Neg la se pete bal sou lari a. Ou meye menm de yo a meye menm de yo a. Sa se yon wol polisye pou ap rele bandi sou telefon. Mwen gen tan konnen yon jou yon lot neg ap pran nimewo a pou l vin mande m. Ay majorite neg sa yo e bandi t gade yo. Wap yon lòt lè, wap wè nan nimewo a yon lòt polisye kap rele sou li pou l vin mande m. Sèl sa m tap di nou mesye, kòm komisè Ève te di men ki moun ki boule kay mwen yo, sa fè moun sa yo m toujou gen anpil nan men m la. Moun Lesè, moun zòn Dedin. M toujou gen anpil moun sa yo nan menm la. Nenpòt lè nèg yo vin fè yon rara la patnè m touye tout moun sa yo nèt. M touye tout moun sa yo nèt. Sèl sa m t ap di non mesye. Meyè. Bon, rezon ki fè m reponn ou atravè de mesaj yo lage a, se pou m ka fè yon lojik ansanm avèk ou. E ou se nèg m ka mete w chita, m fè tout sòt kalite de kou ou. Paske m gen konesans pase w, m fè klas pase w, m gen nivo pase w. Menm atravè de mesaj ke w ap lage, al tande mesaj mwen epi tande mesaj ou yo. Se pou w poze tèt ou kesyon pou w di kèt, misye se yon nèg ki fòme wi. Ou menm ak tèt pa w, ou sipoze w ap analize pou w di kèt. Te bis ou pale misye, misye son nèg ki fòme. E ou pap janm ka rive nan nivo m ditou. E ou pap janm ka fè klas ke m fè. Paske a lepòk lè m te lekòl, mwen fè de e ti klas mwen kay pèpè. M fè de setyèm, uityèm kay pèpè. Apre de sa, m vin sòti, m al nan lise a, nan nevyèm, m al fè rès klas mwen. e nan lise a. A lepòk lè sa yo, se nan prizon w te ye. Si tout fwa ke m te fè vi prizon nan vi m, m te gen dwa di, a, m te fè prizon a meyè, meyè te kondisip de klas mwen nan prizon. Men m poko fè vi prizon. Paske ou menm, ou se yon nèg ki fè vi w nan prizon. Ou pat gen tan pou tal lekol paske zenglendo de pran tèt ou, fouye moun de pran tèt ou, ou pat gen tan pou tal lekol. Se yon nan rezon ki fèw paka reflechi avèk yon seri de bagay ke wap fè la jounen jodia. Si w te yon nèg ki te ka reflechi se pou te poze tèt ou kesyon pou di kèt. Gade janm pèmèt mwen menm ki pèmèt popilasyon Joanis la viktim tout viktim sa. Map lave menm nan sa kem ye a. Si w te yon nèg ki te reflechi. Pou wè 2 nèg koz yon popilasyon viktim nan eta sa, nan nivo sa. Ou ta sipoze reflechi pou di monchè kem lave menm nan sa kem ye a, paske sa popilasyon ap sibi a se mwen menm ki lakoz sa popilasyon ap sibi a la. M panse ke jounen jodi a, e m tande mesaj sa ou pral tande yo, se mesaj kap frape santiman w, e te pou w fin tande yo, ou pa ka pa dòmi menm non menn, enbesil, gwayil, ou konprann paske ou pat al lekòl. Mwen menm si m ta nan nivo w, pou m ta wè m ap ban yon popilasyon lakay mwen pwoblèm konsa. Paske reflechi pou wè se pa sèl lòt zòn ou bay pwoblèm, ou bay popilasyon lakay ou pwoblèm paske gen moun lakay ou la, ki kite lakay ou, Kal yon lot kote li pa gen anyen poul viv grangou ap tiyel lèl pran sil gen nenpot 3 4 5 timoun li soti ansanm avèl bon lakay li li pat ka viv elèl rive deyò kijan li pral fè viv fò ta sipoze reflechi pou di kèt ou konn gen moun kap mouri mò lafen lakay mwen la se mwen menm ki akoz monchè map lave menm nan sam ye a al fon ti reflechi zanmim ok anplis Mwen baze sou afè komisè jis. Ou konprann sa m di w la? Mwen menm Wilguens k ap pale avè w la la, mwen pa rekonèt komisè jis ni an pent ni an penti. E komisè jis pa rekonèt mwen. Alevwa pou l ta ban m zam! M pa gen zam, m ap batay avè w la m pa gen zam. M ap batay avè w a kran. Met nan tèt ou nan jou m a di ou te vini pou w te vin frape Kapen an, e mwen menm Wilguens menm ki te kanpe t ap batay anfas ou a, t ap fè w fè bak la. Mwen menm Wilguens menm, nou te kanpe anfas nèg ou te wè ki te avèk bagay ki te nan men l nan. Ou konprann? Se mwen menm menm ki te kanpe t ap fè w fè bak la. Yeah, Wilguens. Ou konprann sa m di w la? E mwen menm menm, tout lè w ap joure, w ap pale kaka nan bouch ou, m di w menm nou pa ka fè m fè bak la, e mwen menm ki pa t ka fè, m pa t fè bak pou nou an. Bon m legal pase nou, e vòlè n ap vòlè, kote m te ka pè nou mesye? Zam pou zam, nou pa ka goumen avè m, regleman pou regleman, nou pa ka goumen avè m. Ditou. E nan nenpòt sikonstans lan. Paske nèg k ap fè mal pa ka gen regleman. Alevwa pou nèg k ap fè mal, sa ka, nèg la ap fè mal, Li jis gen yon zam nan menn ilegal lap fè mal li profite lap fèl menm lè ou rive nan mò pou mouri la ou mèt konsyan avèk sa kem pral diw la paske ou rive nan lè pou mouri e mouri wap mouri a pa gen lòt nèg kap tchwew non ka venyen lanmò ap sòti tande sam diw la wap mouri lanmò ap sòti ka venyen e mwen mwil gen si di sa. Epi pou enspektè Ève ankò, enspektè Ève wap pede site non nan bouch li a, enspektè Ève pa menm rekonèt mwen. Sa ka rive nèg la lap travay Lestè, li tande pale de Wilguens, mwen menm tou nèg la ap travay Lestè mwen tande pale de enspektè Ève. Paske nèg la nan komin nan l ap bay bon sèvis nan komin nan, ou konprann, l ap bay bon sèvis nan komin nan, sa ka rive li tande pale de mwen, mwen tande pale de li. Ou konprann? Men, nou poko janm gen yon jou pou ta di ke Wilguens chita avèk enspektè Ève ap fè yon rankont. Ditou! Paske Ève se yon nèg serye l ye. Ou konprann sa m di w la? Ève, enspektè Ève se yon nèg serye. E si nou ta gen plizyè nèg tankou enspektè Ève kap travay nan yon komin konsa, tap gen lapè. Paske enspektè a pa pran pa avèk ti endividi, li pa pran pa avèk ti vòlè. Ou konprann sa m di w la? Mwen menm, m pa chita nan rankont avèk misye. Mwen wè diskou misye sou Lestè Dabò. Mwen wè travay misye ap fè e m renmen travay la. Se yonn nan rezon mwen menm mwen met tèt mwen Pou mwen pou m dechouke gang. Pou se de bagay pa rive. Met nan tèt ou, goumen Wilguens ap fè avè w la, anvan w pale ou di konsa, a, m te touye yon kouzin nèg yo nan boul figi nèg yo. M pa gen pwoblèm. M pa gen pwoblèm avèk sa w fè a. Se vre men fò w remake, se veye w veye nèg la pandan l nan jaden l, ok, ou veye nèg la pandan l nan jaden l, ok, nou parèt sou li, voup nou touye l. Met nan tèt ou, ou touye Shelley pa janm gen moun diw be pa janm gen moun diw si menm nou baw vag ok e pa pè nou te pew lè nou baw vag la men nou vin wè nou pa vle pwolonje bagay la plis ok nou chwazi baw vag pou revè ou tounen nan sware ou vin fè rara ou vin kanpe fè pil bal wap tire pa janm gen moun diw be pa janm gen moun diw si men tout otan ke Lèw wè ou touye Shelley a pa janm gen moun ki diw anyan paske m pat la wi paske Wilguens pat la e ou konn sa trè byen e nan lèm vini Wilguens fò e Wilguens son lòt bagay wi Wilguens menm pèsonèlman gen plizyè nèg ou l arete ou aprann sa ou konn sa trè byen Wilguens ame pal gen plizyè nèg li arete l pote nan komisarya e travay map fè a m pap janm sispann fèl Gen nèg ki se antèn ou. Wilguens al arete l ame pa l. Ou konprann sa m di w la? Jounen jodi a, e pa arete m te ka arete yo non. M pa reflechi menm jan avè w. Ou konprann? Gen nèg m pran m te gendwa fizye yo. M te gendwa tiye yo pou yo pa janm fè sa ankò. Men m pa reflechi menm jan avè w. Gen nèg m pran, m oblije al mete yo yon kote pou yo reflechi, pou yo di kèt. Wè pati gang kem nou fè a, se pa yon bagay serye li ye monchè m sipoze reflechi pou m pou m pou m etire tèt mwen nan sa m ye a. Paske yon nèg k al lekòl pa ka reflechi avèk yon ti endividi, yon ti vòlè, yon ti gang. Ou konprann? Pou meyè kanpe l di gen nèg kabeyen ki nan kowalisyon ki konn al nan bare machin avè l, ou menm a tout Bendji. M ta renmen pou nou site lè mesye. Ou konprann? M ta renmen pou nou site lè Kilè nou moun? M di nou sa deja. Meyè ou menm kap pale a, se nan prizon ou fè vi w, se paske pa gen yon peyi serye. Paske yo te gintan konnen, depi sou fòm nou, depi sou mantalite nou yo te sipoze gintan konnen se gang nou ye, kote nou te a yo te sipoze kite nou la. Ou pran yon komisè, ou tou pwofite pou ap di yon seri de koze nan bouch ou. Pou ap avili enspektè, di enspektè di konsa lap legalize zam, bay rebè, fè manti, fè rara. Kote enspektè a konn rebe. Sa nap fè a, nou pa janm chita avèk lapolis pou nou fèl non. Sa nap fè a, nou pa janm chita a lapolis pou nou fèl. Nou senp leve kanpe, ou konprann? Operasyon bra kale a, leve kanpe pou nou di nou pap pran sa nan latibonit, nou pap pran sa nan komin lestè. Ou konprann sa m di w la? Men, se pa pou di son bagay, lapolis di konsa, li bal chache yon bougrenn ki ka batay, pou l fè rankont ansanm avè nou pou l mete nou anfas. Non! Lapolis nèg gen anpil nèg nan lapolis yo se nèg serye yo ye ou konprann gen anpil nèg nan lapolis la son se nèg serye yo ye yo pa ti vòlè menm jan avèk nou sa ka rive gen nèg nan lapolis la ki konwonpi gen nèg nan lapolis la ki se gang menm jan avèk nou men konsa tou gen anpil nèg nan lapolis la ki se moun serye moun de byen moun ki ka sove peyi a moun ki ka defann peyi a gen anpil nèg. nan polis la ki se nèg serye. Wap site non komisè jis kap di lap legalize zam ba nou, manti. Yon jou jis pa rekonèt ni Wilguens ni Rebe. Enspektè Ève sa ka rive nèg la ap travay nan komin nan, m di w sa deja. Nèg la ap travay nan komin nan, mwen tande pale de li, konsa tou mwen menm map fè bon bagay nan komin nan, li tande pale de mwen. Men mwen avèk enspektè Ève nou poko janm chita pale pou nou di mesye men kisa nap fè men kisa nap fè non. paske m pa lapolis. Mwen senp yon sitwayen, lè m di w sa a, pa devan meyè s on sitwayen avès mwen ye, paske m t al lekòl. E m ka ba w leson, ti egare, ti enbesil, al konfòme pawòl ou, lè w ap pale konfòme bouch ou pou w ap pale. Ou konprann? Presize tout mo ke ou konnen pou w di yo. Si w pa kapab, m ka voye kèk mesaj ba ou lè wap pale pou kisa pou di wi. M ka fèl, sa pa pwoblèm. M panse ke si w mande m sèvis sa m ka fèl pou ou dèfwa lè w fin tande mesaj mwen yo, epi ou ka ou ka pèmèt li ou chanje nan sa ke wap fè yo. Ou konprann? Ayy jodi a m pa vin pou m fè plis pale ansanm avè w, se yon ti lojik m vin fè. Ou konprann? Ebyen mezanmi, pèp komin Lestè, Tande vwa Wilguens kap pale. Bon bagay la. Ekip serye a. Ou konprann? Koralis yo kape kanpe rèd. E nou pap fè bak. Ou konprann? M gintan wè se pè ou pè. Ou pè koralis yo kape an. Ou pè Wilguens. Ou konprann sa m di w la? Ou pè. Mon chè m pa gen pwoblèm pou mande m padon. M pa gen pwoblèm si te padon an m mande m pou di Wilguens, mon chè m lave men m nan sa ke m ye a, mon chè m bay vag ladan l. M pa gen pwoblèm m ap padone w paske m pa gen yon kè menm jan avè w. Ou konprann? Ou menm, se yon kè bèt ou genyen, paske ou pa t al lekòl. Depi moun nan pa t al lekòl, li enbesil, li egare, li vin pa ka reflechi. M pa kont ou. Men m ta swete pou w fè yon ti chanje. M ta swete pou w fè yon ti kalme nan sa ke w ap fè yo. Paske, si w t ap gade sa k ap pase bandi, jan y ap boule bandi, se pou w ta lave men w nan sa ki ka fèt la menn. Son imon w ye menn. Ou konprann? Son chè w ye menn. Ou konprann? Chè pa konn move menn. Se ti souf la ki fè w ap fè ti stil w ap fè, w ap moute do, bagay sa yo. Se ti souf la. Fò w te ka remake pou w ap gade sou rezo sosyo yo, pou w di kèt mesye, gade jan y ap boule bandi parèy mwen. Al gade 4 nèg sa yo boule a la a, nèg Joanniste yo ye. Nèg Joanniste yo ye. Si w te konn reflechi, ou ta sipoze pote dèy pou nèg yo wi. Ou pa ta sipoze moute sou rezo sosyo pou w ap pale non. E sa ke m di w menn. Eseye al tande mesaj Wilgen, m panse ke menn w a va kalme nan sa ke w ap fè yo. Ou konprann? Paske mwen lojik m vin fè avè w. M pa vin joure avè w, m pa vin nan kont ansanm avèk ou la. Mwen vin fè lojik ansanm avè w. Tchaw tchaw. Yeah. Li pa lòt, Wilgen s li ye. Ala koze ki gen nan la repiblik mezanmi! Antouka fò m di nou byen ke pou kwèlyela Lapolis ou gon pakèt bagay pou fè. Imedyatman ou ta gen chans ou fini ak Vilaj de Dye, pa bliye anpil lòt kote nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens. E lè w fini ak kapital la, ou pral genyen pou fikse vè Département de l'Artibonite pou nèg Savyen, pou nèg kokorat san ras nan Joannis, Epi ou kab fon pase vizite ti mepri tou paske tout se bandi apre sa wa file nan depatman nòwès paske senlwi an la fòn di ke bagay yo kòmanse gate men gen yon pakèt kote nan peyi a la bandi kòmanse m ta kapab di ap pote boure la. Ebyen lapolis, jwèt pa w. E talè m pral ba nou yon enfòmasyon, e enfòmasyon sa a m pral mete li okondisyonèl paske m di nou ke m ap chache ankete sou li. Donk, m ta swete ke tout moun ki nan pwovens yo, yo mobilize davantaj. Antouka mèsi la fanmi, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay. Pi apre, kès kon di? A la pwochèn!